Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Eske tout moun ok? Eske tout bagay anfòm? Nou pa ka di tout bagay anfòm paske nou an Ayiti. Men pou sila yo ki aletranje m pa ka di tout bagay anfòm tou paske enben gen nostalji, gen anpil moun ki ta renmen antre pou mwa desanm nan men y ap kontwole sitiyasyon an nan peyi Dayiti. Fò n di nou ke genyen bon nouvèl pou yon seri de moun men genyen move nouvèl tou pou yon seri de lòt. Brèf, lakou dapèl nan Pòtoprens òdone liberasyon ansyen depite Arnel Belizaire, Kilixemelus Pierre, Garry Philémon, ak anpil lòt prizonye yo kalifye kòm prizonye politik jounen lendi an. Desizyon sa konfime pa bò kote Mèt Caleb Jean Baptiste ki fè konnen moun sa yo dwe rantre lakay yo demen madi. Ouf de soulajman pou fanmi moun sa yo, n ap vini avèk yon seri de dosye paske manman Kilix se Melus. Yon pastè ki rive nan nivo sa. Men sosyete nou an. Men sosyete nou an jounen jodi a la a. M pa vin diskite pou pastè Armel Lafleur. Men ekoute gon bagay pou nou konprann. Lè yo akize yon moun de vòlè, vyòl, asasen. Eske n konnen gen yon mo ki enpòtan anpil. pou nou mete devan jiskaske lajistis li menm li tranche kèl è le mo se prezime donk moun ki tap joure nan tribinal la aparaman nan lakou dapèl men m panse l tap pi jis pou n di prezime m pap defann pastè Amel non Men, yo poko di li koupab, paske pa bliye, dosye a li menm, li devan lajistis, e Armel Lafleur, donk gen anpil vwa nan sosyete a ki di, an, mouche sa a fè move deklasyon, men ekoute, ou konn ti prediksyon misye bay de li, Se lè l di, Bon li menm, se li menm ki pou bay yon nèg dwa pou koze avèk yon fi nan legliz la. Petèt ke li te ka twò rijid, men ekoute, jan de deklarasyon sa yo pou yon moun ki pastè, sa lès prezaje tou senpleman ke ou se yon moun ki gen yon enfliyans, menm santimantal, sou lòt moun yo. Ekoute, pour l'instant on est en train de suivre. Kisa lajistis ap di? Eske y ap. Enkilpe l oubyen y ap diskilpe l. Jan m te di nou, Arnel Belizaire, Kilixé Mélus, Pierre, Garry Philémon ak anpil lòt prizonye, ebyen mesye sa yo gen òdonans ki sòti pou kapab libere yo. Donk, Arnel Belizaire avèk tout lòt mesye sa yo pral di moun lakay yo bonjou apati de se madi e je kwa ke petèt batay la pral kòmanse. Non! premyèman enfime li enfime desizyon ki te rann nan tribinal premyè enstans la dayè jij la pa t gen dwa ankete sou li se yon bagay ki te pase nan jiridiksyon Jakmèl se jij Jakmèl ki pou te fè l li enfime l e li akòde men leve. a 6 mesye yo ki te nan prizon de fason mwen te ka di enjis, ki te de prizonye politik, e ke jodi a mwen kwè ke le bon dwa a ete aji, e ke mesye yo jisteman yo ba yo men leve a, e ke mesye a gen pou l fè li sibi. Gwo gwo gwo arè kote ke tout sa ki te relve de konpetans tribinal premye enstans lan, kote yo vreman yo anile arè sa, men kom nou konnen ke mesye yo se jakmel yo te arete yo, yap tou rete a la dispozisyon de la jistis, si la jistis jakmel ta bezwen yo. Nou di ke la defèt di dwa e toujou pwovizwa. Mèt Caleb te di l, Jodi a, Arnel, te pran desizyon l te chwazi m kòm avoka l avèk twa lòt konfrè, m panse ke pèp la wè pou kisa, e batay la ap kontinye. Mèsi, mèsi. M pa rantre nan bagay konsa, batay la ap kontinye. Mwen m se zanmi tout mon konpè Kinnik, m se zanmi Anele, pitit mwen yo tout ye. M byen kontan sa k fèt la, nou di lajistis menm lè yo kowonpi mèsi pou travay yo. Paske gen anpil moun ki t ap fè yon seri de bagay pou l pa t fèt e nou di Ariel tou mèsi anpil. Viv la libète! Fòs! Viv la libète! Liberasyon mesye yo fèt li fèt nèt! Apre jodi a fè mesye yo 2 zan depi yo nan prizon epi kè nou kontan paske desizyon an sòti an favè mesye yo. Nap di jij yo mèsi, nap di tout moun ki te akonpanye nou pandan 2 zan sa, nap di yo yon gran mèsi. Apre prizon, apre mizè, tribilasyon, kalamite nou pase kote Killit gen yon bebe 2 zan. Li poko janm ka wèl e son glwa li ye pou nou. Kòman w te viv moman sa? Kòman w te viv li? Ki moman? Pandan 2 zan ou te deyò a. Oh kalamite, mizè, soufrans, moute desann e li te vrèman grav. Esplike nou kòman sansasyon te ye pou ou pa de mesye yo te anndan an. Oh kè m te sou bil trèt paske mwen pa t tann yon desizyon. Chak yo bat bravo a epi kè m kè m palpite. Kanmenm demen si Dye ve m ap tann mari m. Mèsi bokou. Dakò. Bon, jan m toujou di sa sou Obsesyon Production, dè tanti, dè tonton, sista, frewo, manmi, papi, kouzen, kouzin, anpil nan yo te la e dè pwòch egalman, de moun ki vini an soutyen, de moun ki toujou la nan manifestasyon, moun ki temwanye solidarite yo anvè tout prizonye sa yo, dè prizonye di politik, ebyen ki yo menm jwenn liberasyon yo. M swete ke lajistis panche sou yon seri de ka, paske, Se pa sèlman yon seri de prizonye ki gen etikèt politik sou do yo, men m ap tou deklannche avèk yon seri de dosye nan penitansye paske gen yon ti arimay ki fèt. Eske n konnen gen yon tip ki gen onzan nan prizon poutèt yon ti arimay ki fèt? Yon goumen, yon goumen ki fèt bò lakay li, jiskaprezan l ap manje prizon. E le pire gen anpil moun ki nan prizon an pa gen dosye pou yo. Kilè y ap libere souple? Il fo panche sou ka moun sa yo tou paske se desanm ki pral rive il fo fer kelke choz. Nou wè sak rive dèfwa si la jistis mete yon moun nan prizon arbitrèman yo ta dwe ranbouse l tout sal pèdi nan vi l paske si pou pi piti ou fè yon moun pran 5 an prizon enjis ebyen 5 an sa se 5 an danivèsè 5 an de desanm 5 an pou avèk madanm ou obyen pou avèk mari w. 5 an pou byen pase. Menm lè sitiyasyon an dur nan peyi Dayiti, men lè w yon kote ou pa ka sòti, m panse l pi tris toujou. Antouka mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochène!